Salut bonsoir a tout moun ki ap gade video sa a jodi a mwen pral moutre nou kòman ke nou kapab pirate whatsapp yon lòt moun. Yow son ki trè izi, trè izi So m panse ke nou menm nap renmen video sa So yow anvan ke nou kòmanse avèk pou montre nou tout bagay yo sa ke nap fè mwen Si se premye fwa ou vini sou chèn sa pa bliye tape sou sabòne oubyen subscribe Konsa wap kapab resevwa tout dènye video ke mwen mwen gen poum lage yo e san bliye tape sou ti klòch notifikasyon pou ka jwenn notifikasyon an nan bar notifikasyon ou mwen diw mèsi a ou menm deja ki gentan ap gade video sa ou menm tou ki gentan abòne a chèn nan mwen diw mèsi anpil so. Bon a la nou pap prete anpil nap just tou kontinye pa bliye gade video sa de kòmansman a la fen son bagay ki izi ki pa mande anpil opsyon son bagay ki trè fasil trè fasil map just montre nou so epi nap kontinye kounye a nou prale direkteman nan google chrome telefòn nan nou prale nan chrome telefòn nan Talè. Nou va ale nan Google kou m telefòn nan. Ok. Epi nan ba de rechèch la, n ap tape web WhatsApp. Jan ke nou wè l parèt la, n ap tape web WhatsApp. Ok. Epi nou ale nan 3 ti pwen yo ke nou wè a. Nou ale nan 3 ti pwen yo, n ap mete vèsyon pou òdinatè. Kounye-a, yon fwa ke li fin ba nou konsa, yon fwa ke li fin ba nou konsa, na fon ti zoume pou nou ka chwazi sa ki anlè nèt la. Nap chwazi premye opsyon an. Nap tann li fin afiche pou montre nou rès bay yo. Siltepè, janm te di nou an, pa bliye abòne ak chèn nan silvouplè. Ok. La n ap wè li ba nou yon opsyon. Opsyon sa a ki rele opsyon kòd bar. Epi la n ap wè yon ti videyo k ap di nou men kisa pou n al fè. Ok. Yon fwa ke nou rive la, nou prale sou whatsapp moun nan. Nou prale sou whatsapp pa moun nan. Èske nou konprann? Nou annik ale sou whatsapp pa moun nan. Epi, baw. Une fwa ke nou fin rive sou WhatsApp pa moun nan, nou prale nan 3 ti pwen yo. Nou prale sou 3 ti pwen yo. E pi nan, lè nou fin rive sou 3 ti pwen yo, nan pou yon kote, ki ekri WhatsApp web. Nap ale nap tape sou li. Lap ba nou ekran konsa. Lap ba nou ekran nwa konsa. Ok. E pi jan nou wè la nan annik mete devan kòd ba ke nou wè a. Devan kòd ba la. Poul ka skanel. Une fwa ke yo fin scanner l, lap tou lanse. Ok. La, sa se WhatsApp mwen an. Sa e WhatsApp moun nan. E pi nou va lwe, jan ke li menm, li va parèt la. La fon ti ton. Lap ba nou tout opsyon yo la nèt, tout opsyon yo nèt lap ba nou yo l pou nou kapab wè jan ke li ye. Nap fè yon ti tann. M pral mete imaj la bò kote l pou w kapab wè. M ba nou imaj la bò kote l. Ok. La a m ba m imaj la bò kote l epi ou menm w ap kapab wè. So, se tout sa ke m te pote pou nou jodi a. M panse ke ou menm w ap renmen videyo sa. E si te fè jan ke m te di nou an, pa bliye pataje, pataje, pataje videyo sa avèk yon fanmi w, yon zanmi w, yon moun ke ou renmen anpil. Mwen di nou mèsi. So, a la pwochèn. Pran pou seri video ke mwen gen pou m lage. Si se pa ankò, pa bliye dènye mesaj ki pi enpòtan se ke yon jou Jezi gen pou l tounen. Prepare nanm ou pou gran retou Kris la. Amen.